Jan 3, vèsè 16 Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm, li bay sèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p ap pèdi lavi yo, okontrè, y a gen lavi ki p ap janm fini an. Apokalips 3, vèsè 20. Koute! Men mwen kanpe la devan pòt la, m ap frape. Si yon moun tande vwa m, si l louvri pòt la ban mwen, m a antre lakay li, m a manje ansanm avè l. la manje ansanm avèk mwen. Matye 6, vèsè 33 Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki nan syèl la premye plas nan lavi nou, chache viv jan Bondye vle l la avan, lè sa a, Bondye va ban nou tout lòt bagay sa yo tou. Pwovèb 4, vèsè 23 Pase tout lòt bagay, veye byen lide k ap travay nan tèt ou, paske se yo k ap di ou ki jan pou ou viv. Matye 7, 7 Mande. ya ban nou. Chèche, na jwenn. Frape, ya louvri pou nou. Matye 28, vèsè 19 Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a. Jeremi 33, vèsè 3 Rele m, m a reponn ou, m a fè ou konnen yon bann gwo bagay, yon bann mèvèy ou pa t janm konn. Ebre 11, Vèsè premye Lè yon moun di li gen konfyans nan Bondye, sa vle di li sèten li gen pou l resevwa sa l ap tann nan. Li gen konviksyon bagay nou pa ka wè ak je nou egziste toutbonvre. Sòm 23, vèsè premye Senyè a se gadò mwen. Mwen pap janm manke anyen. Jenèz premye, vèsè premye. Nan kòmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a. Amen.